pa kapab fè pèp sa leson paske lè bandi t ap touye, lè bandi t ap vyole, lè bandi t ap kidnape, lè bandi t ap tòtire nou, ni leta, ni anbasad, ni òganizasyon entènasyonal, youn ditou pa te pote n sekou. Okontrè, se te chita, pale anpil, Rankontre delegasyon blan vire tounen, fè reyinyon maten midi swa, soti nòt san rete. Pandan bandi tap touye moun, frè, sè nou yo, minis jistis nan bò kote pa li, humm, li pat egziste. Donk, menm yo menm an swa, yo te pèdi yon pakèt teritwa nan peyi an. Kidonk, jodi a, nou kapab wè l, tout moun, se rete konstate sa kap fèt lan. Paske, nou te toujou endiferan Pou leta ta di ola kounye an, fòk li ta kapab genyen fòs ak kouraj pou l batay kontre bandi yo. Mèdam, mèsye, lèse mwa vou dir, jodi a, nou pral genyen pou nou konvèse ansanm sou sa. Nou kapab remake li, se leta an swa ki ap alimante gang yo. Poukisa? Paske pa janm gen pwosè ki fèt. Malgre genyen anpil malandren ke yo kenbe ase souvan k ap rantre zam ak minisyon nan peyi Dayiti, Leta a rete bèkèkè. Yo pa janm di anyen. Mentenan pèp la ap pran responsablite l. Pakont, gen anpil konsiderasyon ki sipoze fèt. Donk nan emisyon sa a, ou pral gen chans tande anpil bagay e konprann on pakèt lòt bagay sou menm dosye sa a ki se Bwa Kale dezyèm vèsyon, bwile, touye, Koupe tèt bandi anndan peyi Dayiti ne yon fòm de jistis popilè. Medam, medmwazèl e mesye nap pran yon kourte poz nap tounen tout swit aprè. E vwala, jan m te di l talè a, nou kapab remake, jounen jodi, pèp ayisyen an se nou menm an swa ki chwazi pou nou pran bagay yo an men yon fason pou nou jere dosye peyi Dayiti an avèk zak banditism yo yon lòt fason puiske Leta a an swa pa janm fè anyen. Pèp la chwazi pran responsablite l. Jan m te di l talè a gen anpil konsiderasyon ki dwe fèt. Premyèman, nou kapab remake ke. Nou pa genyen polisye ki mouri nan operasyon pèp lan la a ki melanje avèk popilasyon an. E, mentenan, èske se paske gwo chèf yo, yo pa te gen tan kouri enfòme bandi yo sa k pral fèt yo, ki ta koz ke sa rive la? Oubyen, se paske pèp la an swa gen plis teknik pou yo ta kenbe bandi pase lapolis? Jiske la, se kesyon k ap poze. E mouvman sa, se yon mouvman ki kapab pote ale ni pouvwa, ni sipòtè pouvwa, e ni moun ki la k ap sipòte gang yo, paske la a, pèsonn pa ka kanpe mouvman sa. Oken politisyen tou pa menm bezwen mete nan may yo ke yo kapab vin pran woulib la a sou mouvman sa a, paske nou ta dwe sonje ke pèp la se yon pèp ke Leta abandone ki ap defann dwa yo, kap defann tèt yo. Medam mesye, gen anpil gwo danje nan mouvman sa a. Pou ki sa? Paske nenpòt moun ka viktim. Men kounye an, jis imajine w kap pase nan lari an byen bòzò, epi w te bliye pyès ou, epi se nan menm moman sa a, yap kouri dèyè bandi, pandan ke ou menm tou, ou te nan zòn nan. Yo ka gentan boukan nou wi, men brèf, nou pap rete sou sa. Kite m di w, souvan, wè mouvman sa yo, se de mouvman k konn mal fini. Moun yo konn swa pwofite regle kont ak moun ke yo te deja nan pwoblèm ake yo, moun ke yo te deja gen yon ti pwoblèm banal ake yo, oubyen tou, yo regle lòt dosye ladan yo. An n pa limite sa. Mete sou sa, lè se konsa bandi yo mouri. Aa! Anpil fwa, gen verite nou pa pe janm kapab konnen. Uhmm. Gen verite ke sosyete a pap gen chans konnen paske founisè zam yo ak bal yo bandi a pa gen tan di l. Uhmm. Donk, verite sou founisè zam ak bal yo stil rete sekrè. Alò nan sans sa nou ka sezi wè ke genyen sipòtè bandi ki kontan anpil sa kap fèt la la! Humm poukisa? Paske bandi yo pap kapab revele kèk verite. E sesi di, si ke gouvèneman an swa kite pèp la ap mache bay tèt li jistis, fòk manb gouvèneman an swa konnen ke jistis popilè lan li ka rive sou yo tou. Fòk nou atann a sa. Atansyon avèk dosye sa. M vle fè w konnen jodi a kisa. Pa genyen pèsonn omond, pèsonn nan gouvèneman byen sur ki genyen otorite pou di pèp la non la. Sepandan, se pa yon pratik moun ki lisid kapab ankouraje. Pandan dirijan yo answa, yo kache nan otèl, tout pwojektè yo otomatik yo sou pèp ki nan lari a ake manchèt la. Nou tout konn sa deja. Medya yo alèkile. Yo ka menm fè kòmsi m te kapab di w yo bliye si se iresponsablite dirijan yo k mete nou la. E se la wi, se la menm wi kèk aktè yo te vle n rive. Yo fè tout sa k depann de yo pou yo kapab mennen nou nan deblozay sa yo nou ye jodi a. E wè se yon fason tou pou ke sitiyasyon an ka gate nèt pou blan kapab vini e blanchi w la. E si son plan pouvwa ap egzekite la pou fè blan vini pi rapid? Jiske la, nou pa konnen, men se kesyon n ap poze. Medam, mesye, rezon ki fè pèp ayisyen, jodi a, oblije nan komèt zak barbari, boule moun, rache moun, se paske lajistis pa fè travay li ke nou tout konnen deja. Paske lè yo arete yon bandi la, 2 jou aprè, yo libere l. Si m envite w gade ti videyo sa ak mwen. W ap kapab konprann kèk bagay nan fason polisye a parle. Ann al gade l ansanm. Misye se yon nèg konbi ki dènye fwa m arete w? Ki dènye fwa w te nan komisarya a? Mwa pase. Ou t al pakè ki lè w lage? Mwen te lage pakè. Menm jou a? Li pa menm rete. Ki sa ki eksplike liberasyon misye? Ki jan w fè lage? Yo te wè l inosan. Misye, spesyalite misye se brakaj. Teritwa misye se ant Djumbala e dèyè simityè Petyonvil. Tout moun k ap sot labank, Unibank, li menm avèk yon lòt, se yo 3 ki chèf de gang nan gwoup lan. Misye brake yo. Misye kase 2 kab transfè. Ou sonje Express. Misye fè yon kou Petyonvil e se pou sa m t arete l. M t al arete misye Kwadèboukè de konsè avèk brigad Kwadèboukè a. M arete misye jis Kwadèboukè. Misye brake yon moun ki pral labank, misye pran 185 mil dola sou moun nan. Se poutèt sa m t arete l. Li lage. Donk se tout yon asosyab malfetè. E avan yè swa m arete misye, y ap kase yon magazen. Ou gade l, ou tande l. E ou wè nan peyi Dayiti chaje koripsyon. Menm nan lapolis la koripsyon fè kenken. Gouvèneman an chaje kidnapè ake gang ladan l. Yo chaje tout kalite. E yo menm rive minis nan gouvèneman. Ou wè l. Gouvèneman sa a ke nou gen la jodi a. Yo tout bèt. Epa dènyeman la yo te pran plizyè minis ki nan trafik zam, kidnapin, ki la kap sipòte gang? Nou wè yo. Tout bandi nou wè ki la jodi an, kap touye, kap kidnape pitit pèp lan. Ebyen wi. Yo se de militan politik pouvwa oubyen opozisyon ki ta fè peyi lòk. E yo tout kòmanse depi yo tou piti. Anpil nan yo pase nan sant la fami se lavi. Kidonk, depi enstitisyon yo refize fè travay yo, Paske tout moun an swa ap chèche lajan, tout moun ap chèche ti bagay. Ou wè ti bagay egoyis sa a? Hum! Li koz ke le pèp kounya la vin oblije ap regle sa yo nan lari. Son tablo ki lèd anpil pou peyi a. Wi li lèd. M pa swete ke nou reviv yon seri de bagay ki te pase dan lantikite. Wi, sa n ap viv la te pase apre Duvalier te fin kouri kite pouvwa a. Gen yon seri de videyo kap sikile aktyèlman, m pa menm kapab gade yo menm. Men yon kote, nou ka di ke reyaksyon pèp la kontre bandi yo, li voye yon mesaj klè. Mesaj sa ale klèman bay tout etranje kap gade. E jodi a yap fini pa konprann ke pèp ayisyen an swa, nou pa danse kole ake chèf gang kriminèl ni kidnapè lakay nou. Bagay sa yo, se de bagay ki pat janm egziste nan peyi nou an Ayiti. Se banbòch demokrasi a ki enpòte yo lakay nou. E se yo menm an swa ki vin mete pèp la chita la a pou yo fè nou konnen ke nou dwe tann dirijan yo fè travay yo. E poutan. Chak fwa pèp la vote pou dirijan l, politisyen, oligachi kowonpi yo, yo toujou gaye jwèt la nan men l. Tout moun ap goumen pou pouvwa a jiskaske lòt peyi an swa vin egzije yo pou yo separe pouvwa a avèk on moun ke pèp lan pa t menm vote pou li menm. E entènasyonal la menm se chita fè demagoji avèk yon seri de vye pwomès anlè, jodi an pèp sa ki ap soufri la, pèp sa ki ap pase mizè la, grangou ape tchye yo la, ebyen se moun wi li pa vote kape dirije, kape fouye men nan kès leta, ki ap pran dè desizyon san ke yo pa gen oken dwa, dirijan defakto sa yo, se yo menm an swa ki rann nou konsa. Ou ka remake, yon fwa, yo pa voye je pou yo gade pèp la nan mizè noir sa a ke nou ye an la a. Men awogans lan, se kòm si m te kapab di nou leta an swa se pou yo ak oligak kowonpi yo ki ap deside nan de ti reyinyon anba chal k ap fèt. Jounen jodi a, pèp la voye yon mesaj klè rale. Si bagay yo pa ka chanje, yo pare pou yo kapab fè menm sa ke zansyèt yo te fè nan vyolans si nesesè pou yo te kapab jwenn libète yo a. Tout moun pa ka konpòte yo tankou bandi. Epi. Pou se pèp la sèlman ki gen konpòteman sivilize, se kwa listwa? Alò w panse l t ap rete konsa? Yo kriminèl, yo pran peyi a an otaj, e yo menm rive ale chèche sòlda etranje pou vin asasine yon prezidan anndan lakay li. Men li fout mezanmi! Asasina Prezidan Jovenel Moïse. Li mennen peyi a aktyèlman nan yon kawfou ki ap sèvi leson pou tout sektè. Bagay yo vrèman konplike nan men nou la e yo ap fini pa konprann ke lè yo chita yo ap plede destabilize peyi a, nan finanse gang, nan kraze dezenstitisyon, ebyen se transfòme y ap transfòme Ayiti an anfè pou tout moun. E apati de la, pèp ayisyen an pap kapab chita pou li ap sibi paske lap fini pa leve kanpe wè lè pèp la li fache oken lidè pap kapab pale avèk li oken lidè pap ka dil sa poul fè paske nou gen enterè pou nou respekte règ jwèt demokrasi a. Epi, an tout sikonstans, nou dwe mete lavi pèp la nan mitan tout desizyon. Medam, mesye, awogans depi nou fin rive, n ape pran tout desizyon an. Awogans depi nou rive kote pou n te rive a, n ap meprize pèp la. Se chita, ape byen mennen, san mande kòman moun yo ape viv de chak jou la. Bagay sa a, se byensi yon bagay ki kapab koute nou chè. Mwen pèsonèlman, mwen obsève anpil. M fè anpil obsèvasyon depi mouvman Bwa Kale dezyèm vèsyon sa li kòmanse a. M ap repete pou nou yon bagay ke mwen toujou konn di. Pi gwo pwoblèm Ayiti se Ayisyen. Mwen konnen ke gen moun ki de bòn volonte pami nou la a ki souvan santi ke yo mal alèz avèk sa k ap pase nan peyi Dayiti la. Men pa kont, gen yon lòt gwoup ki trè konfòtab avèk jan sa ye la a nan peyi an aktyèlman paske ou kapab santi ke se de moun ki pare pou yo fè sa ke yo kapab la pou mouvman pèp la kapab echwe. Gen anpil moun ki pare pou sa. E konsa tou. Gon seri de moun trè avize ki di ke yo pè pou ke gang pa al fè reprezay sou popilasyon an. Epi pou yo ta touye plis moun. Mwen konprann sa wi, e pa ke m pa konprann. Men e si m ta raple pou ke, wè gang sa yo, yo gen plis pase 2 lane depi y ap fè reprezay sou ti pèp la. E nan dènye jou sa yo. Huh! Gang yo, yo rive ankadre kapital la nèt. Yo mache nan vil pwovens yo piti piti. Ou wè malfwa sa yo, yo komèt de zak atwòs sou popilasyon an deja. De zak ke ou pa ta panse ki menm posib. Yo touye granmoun. Yo touye bebe. Yo brile moun yo vivan, yo rache moun yo pak an pak e yo menm bouyi vyann yo, yo manje. Yo fè tout sa w konnen ki pa bon pou on moun ta fè yon èt imen parèy li. Pèp la te gen yon sèl opsyon ki se te tann yo vin pran yo lakay yo oubyen defann yo jan yo kapab. Anpil moun te kanpe pou di a, pèp la tounen zonbi. Ebyen zonbi an aktyèlman deside reveye, sak pase? Son pwoblèm? Kisa nou panse k ta pral fèt? Adjee. M konnen gen sektè w la k ta swete sa pase mal pou ti pèp la. Le poukwa? Paske yo renmen stati kwo an. Yo trè renmen l. E pa twò lontan de sla, nou ka wè valè SOS ki t ap lanse pou moun Kafoufèy. Ou pa t remake? Pou wè kòman kèk nan yo, yo vale saliv anpil wi. Mwen menm m t ap swiv kèk kòmantè, gen moun ki kòmanse ap repete mezanmi! Men sa m t ap di a. Se kòm si m ta di ou, ou gen enpresyon ke y ap priye pou ke bandi yo touye on pil avèk on pakèt moun nan popilasyon an pandan moman sa. Jis pou ki sa? Pou yo kapab montre ke yo genyen rezon de sa yap di yo. Mhmm. Wi. M konnen gen yon ti gwoup ki kòmanse akize popilasyon an la, kòm kwa ke yap touye inosan. Mwen sispèk tou ke gen anpil move je. ki gentan ratrape e pwopaje mesaj sa. Wi se vre, nan nenpòt ki mouvman popilè toujou gen inosan k viktim. Men m pa petwonde m si ke nan jou k ape vini la yo, sektè ki konfòtab avèk jan sa ye nan peyi a, jan sa te ye pi mal, bay mouvan pou yo ta bay mouvan dezenfòmasyon e anplis de jarèt, kote ke pral gen yon kanpay sou rezo sosyal yo pou akize pèp la an swa kòm kwa ke pèp la ap mache touye inosan. E nou ka fini pa reyalize ke wè sa kap pase la an Ayiti an la l pa piti. Son bagay ki genyen gwo fòs ki pa dakò bay lege ladan. E moun sa yo, yo pa pe rekile devan anyen ditou. Pou yo kapab mate mouvman popilasyon an ki finalman deside mouri debou. Jounen jodi a, ou wè l klè. M wè l, nou tout wè l. E anpil moun fini pa di ke menm bandi yo pa an sekirite. Ee! Tout medya ki a letranje, medya an liy kounye a la, y ape plenyen. E gen radotè ki menm ap pale de gè sivil. Bon kote n te ye nan dènye 12 zan k te pase la yo, nou ka di mwen? Nou rive nan yon faz la, se swa nou tout viv nan ensekirite a, si non pa gen yon moun non ki dwe alèz pandan ensekirite a ape detwi pèp la. Non! Tout moun ki bezwen fè peyi. Li enpòtan pou fè chwa pa ou la. Paske wè nan jou kape vini la yo, fas jwèt la pral chanje. Paske ane 2023 a, se ane delivrans pèp ayisyen an. Tout sa k bouke mouri pou Ayiti, ebyen moman an rive la a pou nou touye pou Ayiti. Jou bandi yo konte! Jou bandi yo konte. Si gen mil bandi nan peyi dayiti ou mèt konnen nan tout bandi sa yo gen 300 fanm ki bandi. Ee! Ou panse ou ka bliye pati sa a? Nou konn poukisa m di gen 300 fanm ki ka bandi? Hum! Pase ke pou pi piti chak bandi yo nou wè la a, yo gen 3 fanm ake yo. Si nou touye 14 bandi dènyeman nan bis la jan sa te anonse a, chak bandi sa yo te gen yon fanm, nèspavre? Sa vle di, gen 14 jenn fanm ki bandi ki ta merite disparèt. Wè afè jenn fanm sa. Koze jenn fanm an Ayiti, se youn nan pi gwo fòs ki kenbe bandi yo sou moun nan sosyete nou an la. Jenn fanm yo alèkile, medam, mesye, ki se madan bandi yo, se yo ki potansyèl antèn bandi yo. Nou konnen poukisa m di sa, paske se moun sa yo ki gen aksè pou yo ale nan mache san pwoblèm, yo ale nan market san pwoblèm, e yo gen aksè a rantre nan dè magaze san zoken pwoblèm. Kisa sa vle di? Donk, pi gwo sitirè bandi nan peyi Dayiti tou di notre part se jenn fanm. Donk li enpòtan jodi an pou nou kòmanse atake jenn fanm k ap frekante yon seri de malandren nan zòn bò lakay nou. Ou sezi? Wi, gon part de verite nan sa. Medam yo, pou bokou nan sa kap pase la yo jodi a, paske se yo, ase souvan, ki mennen malandren yo nan zòn ki poko gen bandi yo. Jodi a nou dwe kòmanse fè jenn fanm yo pè frekante bandi. Fòk nou kapab mete gason yo, nèg sa yo, nan de sitiyasyon pou ke menm fanm yo pa ka jwenn. Izole nèg yo. Wè depi nou komanse atake fanm kap mache ake bandi nou prale wè kijan to bandi yo ape abese os wi wi yap abese rapid vit note byen pi gwo sipotè bandi yo se fanm ki avel la a wi paske se lik pral bal plezi. E se avèl li boule lajan yo. Di m sa w vle jodi a. Nou dwe kòmanse mennen yon gè kontre depi se fanm ki se fanm bandi yo. Ki sa m sot di la ou ka eksplike m? Nou dwe kòmanse mennen yon gè kontre tout fanm ki se fanm bandi yo. Ou pa ta believe that! Ebyen wi se sa l ye. Si w konn yon fanm jodi a ki son fanm on bandi, denonse l. Ou gen sa kòm devwa. Afiche l. E si w an pa fè sa, si w an pa fè sa li menm l ap denonse w bay bandi yo. L ap afiche w bay bandi yo. Epi ou konn sak pase aprè? Bandi l yo ape bwè w tankou dlo. Pi gwo antèn bandi yo se fanm. Make sa m di nou an, paske tout moun aktyèlman ap veye jenn gason. Pa vre? Men nou bliye si ke mesye yo pa pou kò yo, yo gen fanm nan antouraj yo. Si nonm ou bandi, e ou menm, kisa w ye? Eske w ka di m omwen? Ebyen, an nou fè yon panchan sou dosye sa a. Jounen jodi a, ou menm ki la a, mwen vle fè w konnen ke inite se sèl grenn zam pèp ayisyen an. Se sèl grenn zam pèp la. Sa fè lontan wi. Sa fè lontan. Ou menm kap gade video sa. Wap fè pèp ayisyen la sisi lontan. Se sak fè jodi a pèp la di ase. Zèfèyis politik yo ak enomie politik ekonomik. Nou kwaze yon dife lanfè sou peyi dayiti. E nou mete peyi dayiti a win. Pèp ayisyen te mande sekou ake tout zanmi yo pou yo te kapab pote kole anvè yo ake zam e dotre zouti pou yo te kapab retire tèt yo nan lanfè la. Tout apèl yo te rete san sekou. Men jodi a pèp la kanpe pou defann pèp li e peyi l. Jodi a pèp la kanpe pou defann ni lanmò tout sitwayen sa yo. Yo pa t rantre nan zafè imanitè ke oksidan an dekri pou vini an èd ak e tout peyi k ap peri pou koz kriminèl, touye moun, vyòl, kidnapin ki kondwi peyi a an swa nan youn nan pi gwo katastwòf nan mond lan ki dire tou pandan anpil ane. Jounen jodi a, pèp la kanpe. Nou deside kanpe pwojè kriminèl yo. Pèp la pran leson an. Pèp la konprann leson an. Peyi Dayiti anba anbago. Lame a ke lapolis nan peyi nou pa gen zam pou defann popilasyon an. Bandi posede zam pou fè lagè. E yo posede zam ake minisyon tankou grenn lapli. Ayiti pa fabrike zam, ba vre nou konn sa. Nou konnen peyi nou an pa fabrike zam. Vle pa vle la, pèp ayisyen an ape libere e pran desten l nan men li. Pa gen pi gwo fòs non ke inite. Nou tout konn sa. Inite, se li k te bay pèp la endepandans. Move zangi travèse sosyete a. Yo monte yon divizyon epi yo demonte depi se sa k te ini pèp la. Men jodi a pèp la kanpe wi pou l kapab bay tèt li yon lòt endepandans. E fwa sa se pèp lan k ap mennen batay delivrans lan. Rasin pèp ayisyen an li long anpil e l ap leve ankò pi bèl. Inite se zam pèp ayisyen. M konnen kounya la a, prèt legliz yo ake pastè yo, a! Se si ke nap wè a klè, se pèp la poukont li kap goumen. Nap goumen pou nou libere peyi an, pou nou ka soti nan sa nou ye an la. M ta swete aprè, m pa tande se menm nou menm kape di, a! Se satan ki te fè nou pran manchèt! M konnen legliz la. Legliz an swa ap etann. Pou yo di ke a. Moun yo. Nou pa kretyen. Nou dwe retire nou nan sa nou ye la. M konnen sa. E paske apre sa e nou menm ankò k pral di. Ou mèsi Jezi. Mèsi. Mèsi nou pa repi. Menm jan avèk bwa kayiman. Paske nou di se dyab ki te ba nou libète. Yo di nou te mal pran endepandans. Yo di nou te sipoze ape tann Jezi blan yo ban nou an pou l te kapab vin retire nou nan esklavaj. Malgre ke se relijyon ki anpeche nou revolte la ase souvan nan mete de trik dwòl nan sèvo nou answa ke Letènèl di a mwa la vanjans wi! Pou yo nou pran manchèt la. Pou yo ka di ke yo nou pa dakò ake move tretman. Wè si nou te chita la, n ape tann Jezi, wè esklavaj, li pa tap janm gen chans aboli. Paske dan Lefezyen 6 vèsè 5, li la di ke ou dwe obeyi. Pou obeyi avèk mèt ou, ou pral tande anpakèt mèsi Jezi. Ou pral tande anpil mèsi Jezi, pandan ke nou konnen gen de pastè ki kontribye kareman nan touye prezidan peyi nou an. Nou pral tande anpakèt mèsi Jezi, pandan ke se legliz k'ape vann bandi zam pou touye popilasyon an. Nou priye plis nou pi mal. Sa k' pase? Kòmsi Bondye ke yo ba nou sèvi a la, li pran plezi nan malè n'? Donk imajine w kounya yon pèp ki toujou sou jenou l konsa, 2 men l anlè, l ap aji ak e lafra. Se si ke nou ta sipoze gen lapè. Nou mete tèt nou ansanm yon sèl fwa, nou konn kilè? Jis pou nou te kapab libere. Epi apre sa? Yo retounen avèk legliz, plis lekòl kongreganis pou lave sèvo n isit la. Jodi a, Pèp la answa mete tèt yo ansanm ankò pou yon lòt libète e nap fout file manchèt nou. Nap itilize tout tip de zam nou genyen. Pa gin kanpe! Se jodi a ou jamè. Moman an rive, mete tèt nou ansanm. Mete tèt nou ansanm kontre tout sak pa vle peyi a mache. Nou la pou nou vante laye diri nou jodi a pou nou triye depi se pay ki ladanl. Jounen jodi a moman rive pou nou fini avèk zak banditism. Moman an rive pou nou fini avèk moun k ape bay bandi yo zam nan. Moman an fini pou sitirè yo. Klas politik sa a ki pa bay oken rezilta depi apre depa Jean Claude Duvalier a. Yon nouvo Ayiti posib, wi, men se si nou mache men nan men. Yon nouvo Ayiti ap posib, si nou fè sa yo rele desantralizasyon. Ayiti dabò, donk moman rive. An nou fè efò pou nou mete peyi a an premye pou nou kapab depase lòt nasyon yo. Paske nou kapab. Mwen konnen nou kapab depi nou ini nou. Mwen li Renèt, m rete kwè ke li enpòtan pou n pa krache sou sakrifis yo. Jodi a, operasyon dechouke bandi a li lanse men, tandans dominan lakay moun sou rezo sosyal yo k ap entèveni sou sijè a osinon evènman ki ap fè aktyalite a la a. Yo raple m de yon tèks ke Theodore Beaubrun te ekri dizon Langichat, Kote ke li fèl sou bwat chèn, lè lap desann, son lavalas ki pa jwe. Li pase pran tout sak sou wout li san gade dèyè. E se aprè li te fin pase ou, wap pe rann ou kont son seri de katye l sot ravaje, li pote yo ale. Lavi. ak byen. Lè tandans jeneral la ap soutni tout priyorite, yon opinyon oswa yon pozisyon, yo pa dakò, oken moun vin di de bagay ki diferan. Se swa w lage de gidon, osinon ou pa monte bekàn nan ditou. Se tankou bwat chenn k ap desann. Nan koze operasyon dechouke bandi ki deklanche la nan evenman Debouzy, Kanapevè, Turgeon, anpil lòt zòn ankò, anpil moun pè. E anpil moun pèdi kouraj nan bay opinyon pa yo. Y ap bay opinyon pou yo kapab evite ke yo pa di se bandi y ap defann. E gen divès lòt tou ki menm pran kouraj yo ak de men. pou yo mande fèt atansyon, epi y ap soulve divès kesyon. Nou tout nèt, nou ka konstate, depi plis pase 2 lane, tout jounen popilasyon ap lanse SOS wi nan tout peyi a. Pou yo di woy, asasen ap anvayi nou, y ap touye nou, y ap vyole nou, y ap mete dife sou nou. Se te tout kote wi. Sou tout rezo sosyal la wi, pezib sitwayen ap rele leta, gouvèneman, lapolis, gouvèneman ameriken, nasyon zini, y ap rele vin sove yo. Souvan, pou n pa di toujou, pa t janm gen repons ki bay. Ebyen nan sans sa, li vin plis pase lejitim pou popilasyon an pran de mezi nesesè pou defann tèt yo ak mwayen ke yo genyen nan men yo. Pou yo panse avèk defans tèt yo, Fanmi w? Nan dènye tan sa yo, m panse ke se yon obligasyon pou ou e li dwe yon priyorite pou ou. E an menm tan, li enpòtan anpil pou genyen moun k ap gade pi lwen, k ap soulve de kesyon tou sou danje ke sa reprezante lòske yon foul moun ame avèk manchèt, gazolin, zam manch long, zam manch kout, Lè y ap deplwaye kò yo, demele gèt yo pou anpeche bandi fè ladenyè sou yo. Jodi a nou dwe louvri lespri nou avèk lide ki ap eseye di atansyon. Lide k ap di nou evite pou n pa antrene peyi an byen si nan yon angrenay de vyolans ki abouti avèk sa ke nou di ke nou vle evite a. Nou tout okouran ke objektif moun ki lage bandi yo nan kò nou yo, Se pou yo kapab simen kawo ak dezolasyon. An nou pa ba yo sa y ap chèche a. Sa ke m obsève semèn sa yo. Li poko yon operasyon dechouke bandi. Men se pito kèk katye nan Pòtoprens lan ki rive fè yon bòt sou kèk asasen politisyen ake sektè prive a te ame pou pouri lavi sitwayen ayisyen san defans yo. Gen plizyè katye ki eseye fè sa deja ki pa reyisir. M panse nou tout sonje dram sa ki te pase nan yon seri de zòn tankou Kara 2, Sous Matla, plizyè lòt katye toujou nan komin Petyonvil la menm nan Kenskòf kote ke rezistans sitwayen yo te fini nan yon toubouyon reprezay asasen yo te òganize. Ebyen lè konsa, yo pa te epanye menm ti bebe. Donk jodi a. M paka kont popilasyon an ki kanpe mete men l nan san pou l sove peyi a la anba men bandi, anba men asasen. Gouvènman defakto k anfas li a, kominote entènasyonal la pa defann li. Kidonk, se pou l chwazi defann tèt li. Yo pouse nou mete men nou nan san pou nou viv nan lapè. Ebyen. An nou defann tèt nou ak tèt nou. An nou fè l jan papa nasyon an te di l la pou r la pwosperitè. Pou sa pa janm refèt nan peyi a ankò. Se pa dwe sèlman pou rache boule ti zanmi ak sapat yo non. Men gen gwo bandi wi k ape gade pèp la nan televizyon la. Y ap mete men yo nan san ti bandi yo e yo ap kalkile ki jan yo pral anbrigade lòt bandi tou nèf. Nou dwe sonje, toujou sonje ke objektif la se viv nan sekirite ak nan kè poze. Se pou sa wi, li enpòtan pou tout nasyon an mete yo debou. Mete nou debou! Mete nou debou sou sa ke sistèm pouri a atravè chak katye sa yo òganize yo. Sou fason ke òga, pou nou sèlman, pou nou pa bay tèren lib avèk oken bandi. Men tou, pou nou kapab veye pou ke vakabon pa fè defans se katye yo. Pase pou moun dechennen kap rache moun ake manchèt san reflechi. Nou bezwen evite pran nan angrenay moun ki chita dèyè telefòn yo k ape di moun pa poze kesyon. Mete manchèt nou ba yo bwa kale. Nou pa asasen, nou se moun, nou se sitwayen k ape defann tèt nou, fanmi nou, katye nou ake peyi nou. M vle di nou jodi an, pa bliye, eksperyans zewo tolerans la, se te yon brigad wi ki te monte pou defann popilasyon an kontre bandi. Ebyen li te vin transfòme an yon milis politik, yon kò asasen ki ap mete dlo nan je manman pitit. Pa bliye, banditism lan se yon rezo, yon gwo rezo. Etazini ak Kanada. Yo di nou ke branchman yo yo soti depi nan tèt sektè prive a. Sa ki di ke yo se elit, yo se gran nèg yo. Pase pran rejim politik lan, leta, nou konnen yo menm ki pran leta daso, pou nou kapab ateri nan katye bò lakay nou an. Pa bliye sa, an defann tèt nou ak tèt nou. Men tou, m pa prale san m pa di sa a. Èske w te konnen ke, wè afè fenomèn zewo tolerans la, moun ke yo fè bandi yo la, yo fè m vin rayi ankò plis, kiyès? Politisyen ak boujwa lakay nou yo. Nou konn poukisa m di sa a? Lè map gade moun sa yo kap mouri la avèk yon seri de zèl sapat ki nan pye yo, sa ki di ke yo se bandi yo, m gen lapèn. E m menm poze tèt mwen kesyon pou m di bon, Huh! Kote sa yo ki bay moun sa yo zam ak minisyon menm? Kote moun ki ba yo machin yo, kote yo? Moun k ape ba yo lajan sa pou yo al travay, fè tip de travay sa yo, kote yo? Cheri bon m di w bebe. Jodi a sa nap fè a, li gen anpil valè nan je sosyete a. Men kite m di w, nou ka touye valè bandi nou vle, toutotan nou pa ale nan sous la, toutotan nou pa konn kòz la. Menm istwa yo ap toujou repete wi, paske m sonje te gen Anèl. Te genyen, kòman yo te rele yo, yon pakèt lòt bougòy, konbyen k vini apre yo, ka di mwen? E si n te kòmanse mete moun k ap finanse yo a hors d'état de nuire, sa n panse? Odma te la, l te menm bay moun ki te konn ba l zam. Sa k fèt anyen. Nou t ap boule e nou t ap tchwe mwens bandi. Sa se sûr. Zanmi m, Hum, n ap toujou gen bandi wi. Paske kondisyon k te fè yo vin bandi a, li toujou la. Si n pa atake l, l ap toujou la. Jodi a ou bezwen di tèt ou yon bagay. Di tèt ou, nan lòt seri nou va gen pou n boule yo, pou n tchwe yo la a, bon èske nou p ap gen yon frè nou, yon sè nou ladan l? E èske chak bandi nou tchwe oubyen nou boule, èske se pa yon politisyen oubyen yon boujwa nou blanchi? Tchwe yo, boule yo! Yo plis an avantaj nou kòm pèp oubyen plis an avantaj boujwa ak politisyen yo? Paske nou lave yo. Mèsi, se sa sèlman m ka di. Paske se leta peyi nou ki mete nou nan kondisyon sa. Boujwa peyi a k mete nou la. Men m konnen, jou va jou vyen jou a la. Paske se pa nou tout non, y ap ka pase nan farin sa non. Yo pap ka pase nou tout. Pèp ayisyen. Mwen m konnen m fè pati de pèp la tou. M vle di w jodi a. Le fè ke yo tye yon bandi oubyen boule yon bandi. Hum. Sa pa vle di se ou kriminèl pou sa. Nan. Ou pa ka kriminèl. Sa pa vle di tou se sa w ta vle. Men se leta peyi w. Boujwa peyi w ki kondisyone w konsa. Donk ou oblije defann tèt ou. Humm. Moun ki bandi ke nou boule yo a se parèy, se rezilta leta peyi m ak boujwa peyi m. Ou ka di m, daprè ou menm kiyès ki pwofite plis de sitiyasyon an? Kite yon repons nan kòmantè. Sa k pase? Nou pwodui zam lakay nou? Humm. Kiyès ki gen franchiz dwanyè pa bò isit? Kiyès lakay nou ki konn rantre kontenè zam? Kiyès ki nan dwàn yo? Kijan fè tout moun kap tonbe yo se avèm ake ou yo sanble konsa? Ou pa janm poze tèt ou kesyon sa yo? Alò nou vle dim se yo k achte zam nan? Se yo k antre avèl? Se yo k dedwanel? Yo k achte minisyon yo ake machin yo? Non! Si w kwaze on ventèn moun ake zam nan men yo, ou kwaze 3 moun ake on konntenè zam, Si w ta gen pou touye pou boule, kiyès ou t ap touye avan? Ou mèt di m sa nan kòmantè. Gwoup ki gen zam nan men yo a t ap tiye oubyen 3 moun ak konntenè ki gen milye zam ladan l lan? Nou wè valè nèg ki gen zam nan men yo k tonbe, pa vre? Ebyen fèk kare genyen nan lari a ankò. M parye avè nou. Wè si. Ta menm genyen 5 nèg ki nan sous la ki tonbe. N ap gen yon ti repo pou yon bon bout tan sou moso zile sa a. Ti bout tè Boukman ake Desalin nan depi 5 nèg sa yo tonbe ladan yo 5 ladan yo ta tonbe nou bon. M pa la pou m di w kiyès ou dwe touye, ni kiyès ou dwe boule. M pa la pou sa, nan. M vle di ou menm ki gen chans gade videyo sa etank Ayisyen, fè trè atansyon. Pa kite pèsonn mennen nou labatwa, paske nou abite nan menm lokalite ake moun nou wè yo rele bandi a. Nou youn pase devan kay lòt chak jou Bondye mete. E wè moun k ape founi yo materyèl yo, yo toujou la ake nou. E, kisa m vle di nou? M vle di nou fèt anpil atansyon. Fè anpil atansyon, pran prekosyon pou atansyon nou pa detounen sou vrè koupab yo, sou vrè asasen yo. Paske se yo ki fin mete dife nan kay yo, kounye an se nou y ape mande pou touye dife a pou yo. Pandan ke nou konnen klèman, se pa dife a yo bezwen tchwe vre. Yo pa p ban m zam, ni yo pa p ba w zam. Yo pa p kite m enpòte zam, yo pa p kite w non plis enpòte zam. Donk, daprè ou menm, ki sa k fè sa? Jis poze tèt ou kesyon an kounye an, epi bay tèt ou repons. M pral kite w la. Men jistavan m ale, m pa prale san m pa di w sa a. Ou wè, pèp la jodi a deyò, nou deyò pou tout koz, pou plizyè rezon. Pèp la deyò pou nou kapab tounen viv tankou moun. Pèp la deyò pou nou kapab jwenn travay. Pèp la deyò pou nou kapab jwenn pouvwa dacha. Nou deyò pou nou kapab, dizon pou moun ki al lekòl kapab kòmanse kapab fouye men nan pat la. E pa pou nou ap di moun serye pa dirije, bon si moun serye pa vle dirije, ki es ka pe dirije? Pèp la deyò jodi a pou yo kapab jwenn demobilizasyon bidonvil yo. Pou nouvo leta kapab kreye bon jan lojman sosyal pou benefis mas lan. Modèl de kartye ke nou genyen la yo, menm lòske nou ta touye tout gang, n ap toujou gen lòt ki vin ranplase e, pa konsekan, nou tou deyò pou lojman desan, bon jan lekòl ki respekte nòrm yo, nou deyò tou. Pou jan de derespektan sa yo pa janm fèt sou tè papa Desalin nan ankò pou yon gwoup nèg kanpe deklare tèt yo bandi legal anndan yon peyi pou nou pran yon peyi an otaj konsa la a. Nou la paske nou vle devlopman. Donk, pèp la deyò paske an gwo nou vle reprann dwa granmoun nou. Ayiti kapab chanje si mwen menm ake ou mete tèt nou ansanm pou nou kapab.